Depi lanmò polisye yo, jan n te konnen l lan nan Lyankou, komisarya a sanse abandone e pèp Savyen an vin 2 men nan tèt, pa gen pèsòn moun pou ede yo e sitiyasyon sa a lage yo nan gwo tèt chaje. Bonjou bonswa tout moun, jodi a ankò nou se. 21 fevriye 2023 M kontan prezante n dènye enfòmasyon sa yo nan jounal la Rete konekte ansanm avè nou Men nouvèl la nan bon jan ti mamit Nou aprann granm maten an la wout ki mennen soti Gonayiv pou ale Lestè a oubyen ki pral desèvi ba Latibonit lan bloke Bandi onivo Ti Malis ap fouye moun Sa w tande a yo gentan pran plizyè machin e anpil moun pase anba men bandi. Nou prale nan sa ki gen awè tou ak yon lèt komisè Senmak la ta voye bay majistra Lyankou a ki ta an konivans ak bandi. Pou lenstan yap chèche majistra a tankou chen fou e pèsonn moun pa konn kote l ale. Gwo lobo pete nan dosye sa e majistra a ta sanble nan mawon pou kote nap pale a la. Komisè a fè konnen yo pral chèche kout ke kout moun ki ta mete lèt sa sou rezo sosyo yo. e l fè konnen genyen gwo sanksyon ki pare pou yo. Nan kanaval peyi nou Pòtoprens k ap danse anba gwo solèy cho, yon moun mouri anba bal e jiskaprezan premye enfòmasyon yo fè konnen se ta yon gwoup manifestan militan ki ta debake epi komèt krim sa. Dosye ensekirite toujou, lapolis mete dòmi nan je youn nan bandi 400 mawozo yo, yo fè konnen se youn nan moun ki gen fasilite pou brake moun, E jodi a, bandi sa a tonbe anba bal lapolis. Anpil pwen ak lòt pral fè esansyèl nan nouvèl la. Rete konekte ansanm avè nou. Nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Kite m di n tou bagay yo magonmen. Se. Tout moun k ap rele anmwe pa rapò ak pri transpò yo e Sendika a paka kenbe ankò oblije pran radyo pou yo mande leta fè yon bagay sinon pita pral pi tris. Fò n di tou maten an ki madi an sou wout Lestè a donk si yon moun rive fè wout la bonè fò yo te fè yon ti kanpe piske te gen anpil nèg ak zam ki te okipe lari an ki t ap monte desann donk ki ta mande anpil moun fè pridans jiskaprezan Genyen kè kase sitou nan 2 lokalite sou wout nan antre vil Gonayiv lan, sitou lè w fin kite Lestè nan zòn Lakwa Peris e bò kote ki te genyen make bay Ti Malis lan. Ebyen zòn sa yo yo trè frajil kounyela se ta repè bandi ke yo twouve yo ye. Kounyela, Vèrèt pase yon moman, yon nwit vrèman terib kote popilasyon an pa gen bouch pou l pale de sitiyasyon ke yo viv yèswa lan. Te genyen anpil kout zam ki tire nan zòn Vèrèt. Se ta bandi yo, bandi Savyen yo ki vle pran kontwòl zòn sa a nèt pandan ke y ap plase Lwa yo nan kontwole machin k ap pase, machin k ap tounen. Bandi Savyen yo ta kidnape ayè 2 bis ki te sot nan zòn Pon Paremon, Kafou Kano, nan lokalite komin Vèrèt. Alòske daprè enfòmasyon ki ta vin jwenn nou, moun ki 2 bis sa yo, mesye yo pran yo, yo rantre avè yo nan baz yo. Selon kèk moun ki ta fè nou konnen De bis sa yo ta sanble yo te sòti Sendomeng, yo te pote machandiz. Gen youn nan machin yo ki te plen ak pasaje ladan l e byen yo antre avè l nan lokalite Savyen ak tout moun yo nèt. Kounye la a, mesye Savyen yo, yo pa pase pa Lyankou ankò, yo pase pa Kano nan zòn yo monte Ti Rivyè Latibonit, yo sòti Kano, yo jwenn espas lib piske barikad ki te la yo nan zòn Ti Rivyè Latibonit yo pa la ankò. Fò n di, ayè lendi 20 fevriye 2023, popilasyon nan Pò Paramount te pase nan pa de chapèl rive boure l tout wout pou yo te vin bloke wout nasyonal nimewo wout nasyonal la avèk gwo kaskad machin ak lòt gwo objè ankò pou anpeche gang Savyen yo travèse byen fasil vin kidnape moun ak detounen machin Sou tout wout la. Yon lòt kote, nan komin Lyankou ki te chaje avèk barikad nan tout sant vil lan, samdi, moun yo pa rive idantifye leve deplase barikad sa yo ki te anpeche sikilasyon machin ak moto fèt nan sant vil la nòmalman. Kounye la, pou al mete moun yo gen posiblite pou y al fè lòt strateji pou anpeche mesye gang yo. rantre nan komin Lyankou e ap mete barikad epi siyonnen tout kote nan vil lan barikad pou anpeche gang Savyen yo vin fè move zak malonèt nenpòt lè lide yo ta di yo kesyone moun nan komin Lyankou ak Vèrèt sou absans lapolis nan komin nan ebyen anpil kritike nouvo direktè depatmantal polis lan ke yo estime ki vin fè touris nan vale a paske Li gen abitid travay Latibonit deja, li bay rezilta, men sa k anpeche l travay la a kounyela? Kesyon sa a poko gen repons. Sa k anpeche l alimante komisarya Lyankou, Vèrèt, Ti Rivyè avèk lapolis, piske se gang Savyen yo k ap feraye kounyela a, poko gen repons sou kesyon sa yo. Lapolis livre Latibonit bay gang yo, tankou moun Vèrèt, Dechapèl, Borèl, Lyankou, Ti Rivyè, Latibonit. Jiskilè direksyon depatmantal oubyen direktè depatmantal polis la nan Latibonit ap pran dispozisyon pou kraze gang Gran Grif yo ki alye ak alye palmis yo pou moun Latibonit kapab respire yon lòt lè? Ki daprè kesyon kap poze toujou pa popilasyon an, kilè lapolis ap retounen an fòs yo nan ti rivyè Latibonit pou anpeche bandi yo kontinye travèse alèz pou al opere nan komin Lyankou ak Vèrèt. Alò fò n di w ke yè nan zòn katrè trant, baz Gran Grif lan sòti, yo pran 2 ti yas, yo pase pa Pòntamarin ladan yo, yo pran yo nan komin Vèrèt. Youn nan yo se pou Lenèk ke anpil moun konnen. Bandi yo te abò yon forènè nwa, yo te abiye ak inifòm udmo ke yo te touye yo. N ap toujou rete nan sa k gen pou wè avèk sitiyasyon latwoublay sa a ki genyen nan zòn Anba Latibonit lan, kote bandi yo jiskaprezan se yo menm k ap domine zòn lan. Fò n fè w konnen ke bandi sa yo, ayè tou, te fè gwo ezaksyon nan zòn Kafoupèy. Yo te debake nan zòn nan avèk gwo zam nan men yo, yo tire anpil bal, moun ki nan zòn nan kouri, yo pa t twò lwen sou komisarya Kafoupèy lan. Alò fò n di ke gen yon biznismann ki gen biznis se nan Kafou Pèy, tout moun konnen sou non Ezekyèl Blòk, ebyen misye sove de justès anba katouch bandi Savyen yo ki te ouvè kout bal sou machin li nan espas 7 tè konsa nan aswè ayè lendi an. Mesye Kadè ki te nan machin nan e ki t ap sòti ki t ap sòti nan biznis li t al sote sou kèk gang ak zam ki tire sou machin nan. Bondye pou li, li sove de justès biznismann nan te rive jwenn sipò moun nan zòn nan ki te rive pote l sekou annatandan yon bakòp polis ta pral rantre nan vil a nan vil Sen Mak ak li. Òm dafè Ezekiel Cadet aprè atak sa rantre lakay li, li rejwenn fanmi l san pwoblèm selon yon sous pwòch fanmi an ki ta fè nou jwenn enfòmasyon sila. Komisè gouvènman Sen Mak lan, mèt Venson François fè konnen pakè a voye nan kabinè enstriksyon Dosye prezidan konsèy minisipal Lyankou an, Ducamel Mercy, depi 8 fevriye pase a, akòz li ta gen relasyon avèk gwoup nèg ak zam nan komin nan. Sepandan, l denonse yon gwoup moun ki pran foto dokiman sa ki pibliye l sou rezo sosyal yo. Dosye a nan kabinè denstriksyon. Lendi 20 fevriye 2023, chèf pakè vil Senmak la, Benson François, fè konnen pakè a deja louvri yon ankèt pou konnen moun ki pibliye dokiman sa a nan kad dosye a. Lè n analize demand de repò la e nou te konprann ke gen yon dilatwa ki te ki se yon procedure de dilatoire Mesye Ducarmel t ap itilize pou la senpl e bòn rezon ke mèkredi 22 a nou tout te deja konnen se t ap yon jou ferye, se mercredi des cendres e puiske li pa t pase pa yon kabinè davoka ki te chita avèm pou mandem repò la e se pa la vwa de le ministère d'un huissier ke l te itilize ebyen nou menm pakè a pa gen obligasyon pou l itilize huissier tou pou l voye pou l fon echanj de kominikasyon avèk Mesye Ducarmel ebyen sou baz sa aprè analiz nou te jije l ekspedyan pou nou te voye dosye a pa devan. Le cabinet d'instruction e majistra enstriktè la, travay dankèt ke nou t ap gen pou n fè nan sou nan kad dosye a, majistra enstriktè la pa gen pou fè l. Malerezman, sa ki absurde, dosye a defere pa devan cabinet d'instruction depi 8 fevriye a e samdi mwen te gen resevwa yon kout fil de yon jounalis ki te di m li konstate sou rezo sosyo gen yon Pòt dam li kap tou ouvri ak tout yon entèdiksyon de depa kontre Mesye Ducamel. Mwen menm te di l m pa konnen yo paske dosye sa a li nan kabinè denstriksyon depi 8 fevriye. Lè nou verifye otantisite ak yo, ak yo otantik. Men kounye a nou di kòman pyès yo yo fè nan kabinè denstriksyon epi yo sou rezo sosyo. E sou baz sa a pakè a rezève l pou l mennen ankèt. sou moun ki ta ka pran pyès yon dosye ki nan kabinè denstriksyon epi ki pibliye l sou rezo sosyo yo, moun sa pou l kapab esplike rezon oubyen ki motivasyon n ki fè l aji ensi. Paske fè fè pyès s on vèse yon dosye, se pa yon manda damne ke n remèt avèk yon komisarya pou egzekite, se de pyès ki konstitye dosye. Ebyen si l nan kabinè denstriksyon. epi li pibliye sou rezo sosyo, or nou konnen prensip la di ke l'instruction est secrète, ebyen la nan pral mennen ankèt poun konnen kiyès ki fèl e ki motivasyon moun nan ki fèl fè sa. Ce ne sont que des pièces, ce ne sont que des pièces qui sont versées dans le dossier et le dossier est déjà par devant le cabinet d'instruction depuis en date et de nouvelles. Nap travay pou nou konnen kòman sa fè fèt parce que dossier a te defere devant le cabinet d'instruction depuis en date du 8 février et le jour même, Dayè mwen menm nan pratik pa m, m pa ta ka pran lajistis si m ap fè l sou rezo sosyo. On moun ki deside fè l, li menm li gen pratik pa l. Men mwen menm nan pratik pa m, lajistis tèlman se yon bagay serye, se, m ta ka di, nou pa ta ka pran lajistis, nou pa ta ka pran tout sa ke n ap fè nan lajistis la pou n ap pibliye l sou rezo sosyo. E se sa k fè gen yon pakèt moun ki pa konnen aksyon ke n ap antreprann. An imaj li, an klè, si w emèt yon òd damne kont yon moun epi w mete l sou rezo sosyo, kounye a w tou di moun nan mawon, ou pa bezwen moun nan. Lè sa w pa menm bezwen emèt òd la. Gen yon ekip pyès ki nan dosye a, se pa sa yo sèlman ki konstitye dosye a, se yon ansanm de pyès ki nan dosye a, e L'instruction est secrète au cabinet d'instruction, lè majistra enstriktè la ap entèwoje LP a, lè sa a l a fè l part de tout sa ki te nan dosye a. Men, malerezman, gen yon ak vagabondaj. pwodui ki espase, ebyen tout ak ki kèlkonk, ki tan oubyen ki prejudisyab la, swa a otri e swa a leta, yo ap punib au regard de la loi pénale. Fwon Inifye Transpòtè an nan peyi Dayiti yo tou montre ke yo gen gwo kè kase pa rapò avèk plizyè antrepriz nan sektè a ki menase pou yo fèmen pòt yo akòz klima ensekirite a k ap ogmante chak jou nan peyi an. Kòdonatè FITRA, Montessan Joseph kritike otorite yo li di ki pa fè anyen pou garanti sekirite chofè transpò piblik yo k ap mennen aktivite yo pezibleman, pandan l ankouraje konstriksyon 3 tèminal pou stoke gaz nan lòt depatman yo. An n tande deklarasyon kòdonatè FITRA, Montes Joseph. E jodi a, tankou tout lòt sektè yo disparèt, yo redui yo a neyan, yo a lanbo, sektè transpò a pran plis kou. Jounen jodi a, transpò a. paralize nèt nan men nou. Nou pa ka fè ni gran sid, ni gran nò. Dayè nou tout konnen nèg yo deside si gen kèk grenn machin, dayè gen pli de 60 pousan machin nou yo kanpe, yo p ap fè anyen apeprè dezan. Si gon 30 pousan machin ki nan lari a avèk motosiklèt, ebyen nèg k ap fè lalwa anndan peyi a, yo deside pou yo takse yo. 17 wotè. Non sèlman yo anrejistre yo nan kaye yo, men jounen jodi a, yo ba yo yon kat yo reklame tank kòb pou yo peye nan seri de zòn ke y ap pase. Si pou w prente Gran Sid la, ou gen twa taks pou w peye, ou gen twa tòl pou w travèse, ou gen youn Matisan, ou gen youn Fontamara, ou gen youn Maryani, e fò w peye tou le twa moun sa yo. E lè w fin peye yo. Kòb sa ki sou do kilès ou pral prann? Sou do pasaje a. Sou do konsomatè a. Ke l te kamyon machandiz, ke l te otobis pasaje, nou tout gen pou n peye kòb la. E lè w fin peye l, chofè a li menm, fò l antre kòb sa. Machann nan li menm k achte machandiz la, fò l antre kòb li bay chofè a fè l peye anplis la pou l pase avèk kamyon machandiz la. Moun ki pral fè lè fwè. Se konsomatè final la. Sa nou about nou pa kapap ankò. Ban m di pou oditwa Radyo Tele Ginen yo. Mwen gen yon sendika Akayè. Akayè avèk Pòtoprens se 45 minit. Pafwa lè pa gen blokis, li konn mwens. Akayè-Pòtoprens e apeprè 50 kilomèt. Ou rive w nan yon sitiyasyon, pou yon machin te sòti Akayè pou l antre Pòtoprens, Li te oblije anprente wout komin Monwi, antre Sen Mak, antre Pon Sonde, antre Dezam, Lachapèl, en, antre Vèrèt, al tonbe Sodo, tonbe Mibalè, desann Mòn Kabrit pou l te antre Pòtoprens. Pou l veye pou l travèse Pènèv pou l antre Pòtoprens. Se sa yon pakou yon machin k ap sòti Akayè pou l antre Pòtoprens. Ki sa w mande chofè a fè? Fò l degòje pasaje a? E pasaje a dakò wi pou l peye kòb la. Sinon, sinon, sinon li pa ka li pa ka vin apye. Fò l antre kamenm. Men kilès ki peye po kase a? Se konsomatè final la. Si son kamyon machandiz ebyen li pral vann li tèt nèg e nou menm nou pral fè lè fwè eske se pa menm salè a wap touche Sony eske ou ka mande ogmantasyon bon radyo televizyon an bon li pa jwenn piblisite kotel fè kòb poul peye nou se nan piblisite poul fèl prèske tout antrepriz fèmen ki kote li ka bay ogmantasyon nan salè men nan ki sitiyasyon ke nou ye alòske pri machin nan moute sou galon gaz la vann tèt nèg vann tèt nèg yon machin kap sòti pòdepè kap antre pòtoprens lèl rive gonayiv li pran wout Nò a ankò. Li pa kontinye nan wout sid la. Li antre Enri. Lè l rive Enri, li moute Sen Michèl. Sòti Sen Michèl, li antre Sen Rafayèl, antre Piyon, desann Hench, pran Pelig, tonbe Mibalè pou l antre Pòtoprens. Yon machin k ap sòti Pòdepè oubyen k ap sòti dan le Nòdwès. Pasaje sa a genyen pou l peye apeprè 2400 dola. Pou l fè yon vwayaj sòti nan le Nòdwès, ale retou, sa depan nan ki zòn l ap sòti nan Nòdwès la. Yon moun k ap sòti Gonayiv, li peye 1.400 dola ayisyen pou l sot Gonayiv, pou l antre Pòtoprens, ale retou. Bon, mezanmi, pou ki sa pou nou fè yon pèp sa a? Pou ki sa pou nou fè yon peyi sa a? Se pa posib, mezanmi. Se pa kòrèk, mezanmi. Epi pou peyi sa a di l gen dirijan? Pou peyi sa a di l gen klas politik? Pou peyi sa a di l gen sektè prive? Pou peyi sa a di l gen sosyete sivil, pou peyi sa a di l gen entelektyèl, pou peyi sa a di l gen inivèsite? Se pa posib! Sa se krim! Ou pa ka fè yon pèp sa! Gouvènman moute gaz. Yo antann yo, yo bloke gaz la jis pou ta ka fè ogmantasyon an pase. Bon, ogmantasyon an pase. Jounen jodi a èske w ka jwenn gaz la? Majorite ponp gazoulen nan peyi a fèmen. Kèk grenn ponp ki louvri. Son ti dizèl kel bay. Men gazolin nan ou pa jwenn sa menm ankò. Yo entèdi sa vann nan ponp. Yap vann li sou mache nwa. Disèt wote sou do popilasyon an. Pa gen moun ki di anyen. E nou menm sa ke nou di nan sektè transpò a. Tout otan bagay sa rete konsa, yo kite gaz la nan men ti gwoup mafya sa, yo pa retirel nan menn, ebyen galon gazolin nan